Ke vwayaj nou sot fè nan peyi Nijerya lan, m kwè l te enpòtan pou n te ba pèp ayisyen yon ti bilan de vwayaj la. Malerezman, vwayaj la fini a yon ensidans diplomatik, yon ensidans. strateji jewopolitik, yon ensidans kiltirèl, yon ensidans ekonomik, yon ensidans politik, yon ensidans sikoloji e an menm tan jiridiko-politik. Pou kantite gwo moun Etazini ki prale nan kontinan afriken an, ki gen lajan, yo pa janm mande yo sa yal fè nan peyi Lèzetazini. M paka konprann nou menm. Vizite yon peyi kote orijin nou, kote rasin nou chita pou yo fè gafes ansanm avèk nou. M vin la a, m pa te pran tan pou m te di moun yo sa k pase. M ale nan peyi Nejeryè a, nou reyini avèk plizyè antite. N al vizite palman an, patikilyèman sena repiblik nan. Nou chita avèk pwezidan oubyen palmantè ki nan blòk majorite an, blòk k ap sipòte pouvwa an plas lan. Nou chita tou avèk blòk ki nan opozisyon, blòk minoritè. Tout ibo yo. E map enfome peyi an gouvenman e nou gou an parapò enpotans nou nan batay nap mennen pou kesyon entegrasyon nwa yo nan mond lan yo chanje non nou e yo menm ba nou non e nou bou ki pou yo montre kòman yo solidè, kòman yo dakò avèk batay n ap mennen an. E gouvènman sa a ban nou manda pou n al chèche tout ibo yo ki atravè mond lan, se sa yo deklare. Nou te rive nan Bèlè, otorite yo Sa m pa konprann, fòk peyi an konnen sa, depi lè m prale nan peyi Nijerya lan, m gen pwoblèm. Ki pwoblèm? Rès moun ki avè m yo, se nou menm. Koman w fè Qatar Airways kite moun sa yo monte avyon an? Mwen menm ki gen menm dokiman avèk yo, yo fin tcheke pou mwen aprè yo di m non, m pa ka vwayaje. Se deja yon premye atak. Se paske m gen koneksyon pou m pran lòt avyon pou mwen soti nan peyi Nijerya pou mwen. M pa pase akote, m pase Ozetazini, m travèse pou m antre nan peyi Nijerya, soti m soti nan peyi Nijerya m rive Etazini, m pa konprann sa k pase a. Fò peyi a konprann byen wi, e pa mwen Jean Charles non. Ap tcheke paspò. Pase m an tranzit. Yo kòmanse poze m kesyon. Y al chèche lòt moun ki t avè m. Yo fin mande moun yo, yo fè yo ale. Mwen menm, yo fè m kite sal kote yo t ap pale avè m nan. Yo. Anba fredi. Ok. Gen yon ayisyen pami yo ki se yon ajan imigrasyon. Ok. Lè ke m ap tranble, se ayisyen ki pi awogan. Gen yon kiben ki pale avè m li di m, lè m pa ka sipòte, y ap deplase avè m. Y ap deplase avè m, Konel dim yo pral fè yon deal avèm paske yo dim les etats unis menm si yon moun tiye moun men depi ou kolabore avèk la jistis amerikèn menm si ta gen yon pèn yo ka redwi pèn nan pou ou yo dim sim kolabore genyen sanksyon ta pral pran kontre mwen yo pap pranl. Yo dim yo pral li sanksyon paul pran kontre mwen men sim di kisam tap di avek madulo nan mwa novanm 2021 mpap gen poblem sim di kisam tap di ake afriken yo mpap gen poblem sim pa vle di 4 sanksyon ap pran konte mwen. Premye sanksyon an, y ap depòte m. Dezyèm sanksyon an, y ap koupe viza. Twazyèm sanksyon an, yo pral pran yon desizyon pandan 5 an pou m pa ka travèse Ozetazini. Katriyèm sanksyon an, y ap pouse m nan prizon. Men si m pale sa m te di avèk Madoulo, si m pale sa m di avèk Afriken yo, m ap libelibè. Pou diyite nou, nou se pitit Desalin, nou fon chwa. Nou fon chwa. M fè chwa prizon an. M fè chwa koupe viza a. M fè chwa pou yo eseye depòte nou, jan yo di l lan. M fè chwa pou yo imilye nou. Poukisa bon zansèt nou yo dakò pou yo mouri pou Ayiti epi mwen menm pou ti imilyasyon sa yo pou m te pè sa? M pap pè sa. Ebyen, lè yo soti nan chanm fwad lavé m nan, y al kase pòt kote yo pral foure m nan prizon an. E yo repete chwa yo pou mwen. Eske m ap chwazi antre nan kazye kote yo pral foure m nan? Ou byen map di sak pase mezanmi bon ameriken yo yap pale avek satan tout jounen mpa mande sa yo di mwen m sot pale avek letènèl pou yo mande m sam sot di avek letènèl epi yo ta ri. Ok sa vle di kisa Pèp ayisyen an, m vin pale avè nou maten an. Jounalis yo, m envite nou non sèlman pou nou pale de dosye an, men pou nou di ki demach nou pral fè nan pwochen eleksyon yo. Kit envite m yo gentan reyaji. Men dokiman yo voye pou yo di se yo menm ki t envite m e men ak ki moun m te rankontre. Dezyèmman, pou yo di men ki pakou yo te ban mwen, pou yo di men ki aktivite nou te fè e pou yo kondane ak Lèzetazini pran. Lèzetazini Se pa pa demokrasi. On materyèl. Ou mande pou m fè l nan bouch mwen m pa vle. Ou kenbe men m. Ou bloke pye m. Ou ouvri bouch mwen. Ou foure materyèl la nan bouch mwen. Ò de volonte m. Èske sa se dwa moun? Wap mande ki pou yo respekte. Lè ou pran m, ou mete m chita nou chanm fwad pou wap poze m kesyon. Wap entèwoje m katre edmi de laprè midi pou rive minwi kenz. Eske sa a ou respekte dwa moun? Maten m vin mande peyi an se pou Lèzetazini di bagay la klè M pa te konnen si Lèzetazini ta pral revòlte, ta pral fristre, ta pral fache pou nou jodi an k ap defann entegrite, k ap defann dwa moun, k ap pwone koperasyon Sid-Sid e k ap chèche rasin nou kòm pèp ayisyen. Se pou Lèzetazini di bagay la klè. Poukisa tout lidè kap pale avèk Madulo yo pa janm al mande yo kisa yap di ak Madulo? Poukisa Venezyela te envite Jimmy Carter vin obsève eleksyon Ozetazini? Hein? Eske son bagay rasis ki gen la jodi a? Poukisa Amazon, tout moun ki gen lajan yo al nan kontinan Afriken an yap. Y al gade kòman yo kapab envèsti nan kontinan afriken an. Epi nou menm, Ayiti se yon zèl de Lafrik ki tonbe ann Amerik. N ap chèche rasin nou. N ap chèche kòman nou ka devlope relasyon nou avèk peyi sa yo. M pa te konnen si sa ta pral fristre Lèzetazini. Maten an, m vin anonse peyi an, dyaspora sitou, kanpe ansanm avè nou pase nou pral mobilize, nou gentan kòmanse fè sa, yon batri davoka, e pa pou kè sèlman, pase mwen menm, yo atenn diyite m, e pa sèlman diyite m, diyite pèp ayisyen an, e diyite tout pèp nwa, paske sa k pase a, èske m te gen lajan nan valiz mwen? Non! Èske yo te mete entèdiksyon pou moun pale nan peyi Nijerya? Non! Èske m te gen yon seri de eleman ou se de pwodui nan malèt mwen ke yo entèdi antre Ozetazini? Non! Menm yon ti kafe ou ban mwen m pa vwayaje avè l paske m konnen byen kòman teknik nan ye pou yo pa pyeje m. Kisa ki mal nan vwayaj m sot fè pou yo fè pou yo fè m tout bagay sa yo? E jodi an lidè politik yo e pa mwen Mye e e konsa fok mwen diyite m e sak fè nou mobilize on batri davoka pou nou kapab trennen lèzetazini douvan lajistis pou yo di nou kisak kache dèyè do bagay sa m paka konprann M pa ta viv Ozetazini e pou tout depòte m alòske m an tranzit. M pa ka konprann bagay sa a. Jodi an, m vin la a pou m anonse lemond antye nou pral pran wout lajistis pou m defann dwa m, pou m defann diyite pèp ayisyen an. Sa k pase an se yon bagay ki atenn diyite nou kòm pèp. Sa a. La presse pale krite televize, entèvizyon, pou m anonse nou, bagay sa ki pase a pap rete la. E m mande tout pèp ayisyen an pran responsablite yo. E m vin di nou tou, sa k pase Ozetazini an, Se yon gout dlo ki te manke, yo ajoute l nan vaz lan, ki pral ranvèse vaz la. Pèp Ayisyen, nou pap kanpe nan sa k pase a. M fin di tout moun, imilyasyon sa a, Li pa anyen pa rapò sa ki te rive zansèt nou yo. Gen zansèt ki te mouri, e pa vre? Èske m ka sezi pou ti imilyasyon, depòtasyon, e sesi sela? Ke m fin rasi nan peyi Dayiti? Tout ameriken yo konnen. Ban m pran jounalis ki la yo. Pou nou wè. E pa vre? Gade vye sal moun ki la yo, jenn fanm jenn gason. Sa vle di se yon jenerasyon ki pran desten yo an men jodi a. Se yon jenerasyon ki deside pou yo pa mache tèt bese devan pèsonn moun. Se yon jenerasyon ki di y ap chèche rasin yo. Se yon jenerasyon ki di yo fatige, yo bouke nan kouri kite peyi an. Nou pwoteste nou tout bon sèt fwa si. Yo pa ka kanpe desizyon nap pran la yo. Nou rive nan kafou, nou deja nan mitan lanmè la, nou deja nan mitan rivyè la, nou pa ka fè bak ankò pèp ayisyen. Nou pa kapab. E nou mande gouvènman ayisyen an pou yo pwononse Sou sa k pase a, palman ayisyen an, senatè ki rete yo, mwen yo envite m pou demen aprè midi pou m vin pale sa k pase. Wi m prale. M prale devan sena a demen si Dye vle. Yo envite m, m prale. M pral di sa k pase. E Moyiz Jachan pa pale pou kò l. M pale avèk pèp ayisyen an de mesye dam sila. Laprès pale, ekri te televize, fò m te envite nou pou m te di nou. sye. M sot negosye afè spò. M sot negosye afè edikasyon. M sot negosye avèk on peyi ki gen min, ki gen petwòl, ki gen dyaman. Yo gen eksperyans nan kesyon min. Pou yo menm, kòman yo ka ede nou? Eksplore, eksplwate min ke nou gen isi pa rapò eksperyans yo. M sot pale avèk on peyi pou nou di yo nou se ibo. Desalin te di nou se moun men se ki moun ou ye? Nou se ibo, nou se pitit Desalin, nou se afriken. Eben nou sot al wè Koman nou ka rekoud. Ayiti avèk Afrik. Paske Ayiti fè pati de Lafrik. E sa fè kè kontan yo resevwa nou. Sa vle di Ayiti avèk peyi Afriken yo son maryaj ki fenk kòmanse. Pa gen pèp ap ki ka bloke maryaj sa a jodi a pèp ayisyen. Jodi a si yo pa bezwen nou pale avèk lòt peyi ede nou nan tout demach n ap fè yo pou n remete Ayiti kanpe sou 4 pye l. Men si w pale dayiti ou pa ka anpeche nou pale avèk lòt pèp. Yo fenk kòmanse imilye nou e y ap imilye nou pou bon. Paske gen zansèt nou ki te mouri pou menm bagay sa yo. Non nou pap mouri, men n ap prale jodi an nan devlope relasyon nou avèk lòt pèp ki son eleman esansyèl nan kad lòt orizon n ap pwojte pou Ayiti. Pèp ayisyen, ke yo vle ke yo pa vle, nou pa ka kanpe nan wout, pèp ayisyen, nou pa konnen sa yo pral fè nou jou k ap vini yo, men nou tout anndan peyi an nèt! Ou wè te gen ti divizyon nan sak pase a tout ayisyen ini yo pase yo di lèzetazini pral fè chanjman peyi dayiti nou pa wè sa pase tout moun ale yo pa pale yo pa di anyen epi depi ayiti fon demach yo joure nou Yo imilye nou. Pèp Ayiti ap fè kòmanse imilye nou. Mèsi laprès pale. M vin di nou, nou pral rele Lèzetazini douvan lajistis, nou pral poze aksyon. Maten an, M te vle pale dirèkteman sou vwayaj m te fè nan kontinan afriken an pou m te ban nou yon bilan de sa k pase e pou m te di nou maryaj avèk kontinan afriken an tan maryaj la gentan fèt se te yon tan maryaj la gentan fèt e m ap di nou konsè jounalis yo depi nou wè Konnen poul la pran kou. Li pran kou. Li pran kou. Li pran kou. Nou te vwayaje avèk yon paspò òdinè nan men nou, avèk yon paspò diplomatik nan men nou. Ok. Yon ensidan diplomatik paske. M gen yon viza nan men m. M pa gen bagay, m pa komèt okenn ak òlalwa. M te an tranzit, m pa te lakay ou. Ou pa ka imilye m konsa. Ansuit, menm si w ta poze m kesyon, ou pa ka pran m pou voye m nan prizon. Sa sa vle di? Dezyèmman, ou pa ka imilye m. Ou pa ka fè Agresyon sikolojik sou mwen? Lè w mete m nan yon sal fre e fwad, epi w ap poze m kesyon, m ap tranble. Se yon fòm dagresyon fizik. Ou imilye m, ok? Mete yon bagay nan bouch mwen. E se tou yon ensidans kiltirèl. Ou pa ka anpeche m pale avèk kontinan afriken. Se yon ensidans tou. ekonomik, pase m ap chèche sa n rele kòm pèp pou n devlope koperasyon sitit ki pral devlope ekonomi ayisyèn nan, pou n devlope touris, pou n envite touris afriken yo vin isi. Kòm lidè pitit Desalin, kòm yon dirijan pèp ayisyen. Bout boko haram yo eske ou ka konprann yo. Pa travay pou gwo peyi yo. Pa okipe yo. Many. Men yo men yo. Gouan an e nou gouan. Men pa pye l kondane sak pa sa. Nou tout menm. Ti bagay sa yo se moun kap travay pou ameriken yo kap vin ak ti detay sa yo. Moise Jean-Charles tèlman entèlijan ou panse m ta pral fò tèt mwen nan bagay ki ò la lwa? Egare m ye? Pèp ayisyen, pèp ayisyen, si yo te jwenn yon ti bagay tou piti, banm kanpe pou nou fè limyè. Fòk Lèzetazini di kisa l repwoche Moïse Jean Charles. Ok ee papa nan peyi kiba m pran l ee papa nan peyi kiba m pran l. Kòman? Aprè midi a gwo gwoup avoka kap reyini pou yo pran eleman yo nan men pou yo wè ki demach yo pral fè. Gade non! Son endizan, son ensidans tou aspè jewopolitik yo. Lèzetazini wè Ayiti ap pran lòt etap, nou kite kontinan Amerik la, nou gentan pale avèk kontinan Azyatik la, yo wè nou gentan panche. Vè lafri e menm gwo peyi yo panche vè lafrik bon la wi m pa yon menas m pa yon menas pou oken peyi okontrè fò lèzetazini ta dekore m kòm yon lidè ki enpòtan e nou sòti nan seksyon kominal epi. Nou pran desizyon avèk pèp ayisyen an pou Ayiti sòti nan eta l ye la a pou nou vè lekò. Pa bliye, Afrik se Ayiti ki bay leton. Lèzetazini dwe rekonèt nou te ede l pran endepandans li. Afriken yo di se Ayiti ki ba yo leton. Se Ayiti ki te montre sa pou yo fè pou yo te pran endepandans yo tou nan. Peyi al kontinan afriken yo. Epi jodi a, se nou an premye ki tap bay limyè, se nou an premye ki tap pote ide, epi pou w konnen, hein, Lafrik gon sivilizasyon kosmetik, oubyen kote ke yo menm yo gon sivilizasyon diferant fòm lakay yo, kote anpil sivilizasyon ki pase deja, e menm sa ki la yo se Lafrik ki pwone yo. Hein? Epi jodi a pou Boso ka anpeche nou pale avèk Afrik, nou pa yon menas pou oken peyi, men tout peyi ki pa vle Ayiti devlope, yap pran nou kòm menas pou yo. Kòman? Ah, m pa yon avoka, M pa fè dwa entènasyonal, men m mobilize yon ekip avoka. Dyaspora gen tan kontakte yon pakèt avoka pou yo ede nou antre nan demach sa a. Apremidi a, ap gen yon reyinyon avèk yon pakèt avoka pou pran inisyativ sa a.